Ke nap salye tou sila yo ki ap tande n an Ayiti, sila yo ki a letranje epi se pati pou vòtre misyon. Alò, yè dan lapremidi te genyen yon move nouvèl. Move nouvèl sou Ayiti paske genyen yon ti avyon li menm ki tonbe sou komin Kafou. Ebyen fò n di ke gen anpil vèsyon ki ap sikile. Men ekoute, konnen nou menm nou pa bay nouvèl afole donk sa ki sèten se ke genyen moun ki mouri. Gen anviwon 6 mò e gen de blese men finalman n ap poze tèt nou kestyon pou nou mande kisa k te pase. Eske se pilòt la k te pèdi kontwòl ti avyon sila a? Eske te gen yon pwoblèm? Men fò n di ke jounen jodi a la nou vini avèk de temwanyaj pou ou. Yè, on a vu pa mal de video. Donk 2 imaj ki vreman trist moun ki yo menm pedi lavi yo paske avyon an lèl pral tonbe al lal perkite sou yon machin, machin nan chavire tou donk gen moun ki nan machin nan ki pedi lavi yo. Donk le pilot il sapèl Amador Gutierrez se la premyè pèsòn ki ta dwe bay eksplikasyon sou koman avyon sa fè tonbe men malerezman ebyen li menm li pedi lavi l donk poukwa li la anpil moun ap poze anpil kestyon. Se dur sa ki pase a, genyen majistra kafou lan ki pale, genyen anpil lòt moun ki pale tou, men jist avan fò n di ke ebyen eh te gon premye bilan ki fè eta de 5 mò e plizyè blese don le pilòt Amado R. Gutierrez ki li menm transpòte Lopital, avyon an t ap dirije li vè Jakmèl, daprè komisè polis Kafou lan ki se Pierre Bellamy. Fò m di nou ke genyen yon pwòch mwen, se mon ami Balaguel, o nivo Jakmèl ki voye foto youn nan moun ki mouri ki prale Jakmèl yo. Donk foto sa a, ebyen l pwovoke anpil latristès o nivo de vil Jakmèl paske fanmi li pa konn. Kisa pou yo te fè? Eske mwen gen non sitwayen sila? Hum. Se vrèman triste. Wi, ba se evidan m ta kapab mete foto a pou nou. Wè, misye rele Pierre Richard, donk bagay la di. Bagay la di pou moun Jakmèl paske misye se yon bon moun. Ben. C'est triste. Eh bien, Fon dit que après crash euh, là, le premier ministre l'a tweeté pour dire que je suis profondément attristé suite au crash d'un petit avion sur la route de Carrefour ayant causé des morts et des blessés. J'adresse mes sympathies aux familles des victimes que ce nouveau drame vient de plonger dans la plus grande désolation. Tèt chaje. Men pou kole la nou envite w tande kelke temwanyaj paske genyen yon moun ki te nan avyon sa li menm ansanm avèk sè li, yon gason, ebyen misye li menm ansanm ak sè a yo sòti vivan men si w ap gade byen sou vizaj yo, yo enpe choke. Ann tande temwanyaj frè la. Non, etazini m te ye m tap vin isi. Isi sa ou tap vin isi apre ayiti ou byen? Ou te nan avyon? Wi. Eksplike nou sa. Si m di w m ka eksplike w e peche m fè m, m pa kab. Pandan m te nan avyon an konsa, m vin santi yon bagay. Epi pandan m vin santi bagay la konsa e lè m gade, kòm si m wè avyon an ale atè avè nou. So m te gon sè m tou wi, li li fon sòti l pa gen anyen. Wi m renmen sèl pye m k ap fè m mal. Jous nan kamyon an, m ap kouri an katriyèm, m tande yon bagay tonbe nan dèyè machin nan epi m chavire. M pa konn anyen ankò. Se apre m tande se avyon. M te gen twa travayè ansanm avè m, avèk mennaj mwen. E alò, mwen m te nan yon bis e m ap soti o nivo de lavil. Lè m rive nan 54 la la, avan pon Rivyè Fada la, avyon an soti zòn bò Lopwès, l ap vini. Depi l anbake, li pèdi ekilib li. Pase, lè a ba lafimen, pase chofè ak mennaj machin nan kanpe pou mwen m desann. Pase lè avyon ap vini an m wè bagay la m wè l pase ba m oblije m te oblije bese pase m te kon perèz o sa kap pase konsa m bese epi m kanpe lè vin lè pase sou tèt mwen m kanpe pandan m kanpe map swiv ki direksyon lap fè epi pandan m kanpe sou rivye fwa map swiv m kontinye avanse epi se la l vin ateri o nivo chalè men Genyen plizyè pye bwa ki nan 54 la, li pase pran yo. Pandan m kanpe anba l, li pase pran plizyè pye bwa ki nan 54 la, avan rivyè Fòd la, avan pon rivyè Fòd la. Alò, m se moun ki t ap swiv aksyon an o moman opòten, ou konprann? Alò, se di, se la avyon an vin pase. Lè m fèk rive la, m te gentan konstate plizyè moun. Gon demwazèl mwen wè ki gentan lopital la, malerezman li pa gentan wè si mwen gentan wè l, sa a, li koupe nèt. M pa konn si l ap viv. Sa a, m pa konn si l ap viv. Gen de mesye nan machin sa a lè w gade la. ki te pot machandiz yo, yo fraktire nan tèt yo. Yo vrèman fraktire trè trè trè vrèman grav. Yo te rive al lopital, m te rive pale avèk yo, yo te rive ap bay anpil anpil anpil san. M pa konn si lè w te pase la ap sove, m pa konnen. E se konsa ke mwen menm m te viv sitiyasyon an nan moman bagay la ap pase a nan chanèl la. Alò m se Moise Beauséjour, m se jounalis Radyo Tele Distans. Bagay sa ki rive jodi a, se yon grav pwoblèm li ye. Se mank ensekirite, mank pwoblèm peyi a ki rann tout sa, ki rann tout sa. Paske si te gen yon solisyon. An nan on pasaj, tout sa te ka pa ka rive jodi a. Paske moun yo te ka koz, yo te ka pase Matisan, yo te ka fè tout bagay. Si Matisan vin yon pwoblèm pou nou Kafou nou menm, pi gwo pwoblèm nou menm Kafou se Matisan. Bon, se pandan ke nou rete la, nou tap, nou tande on bri, lè nou tande bri a, nou wè son ti avyon tonbe la. Lè ti avyon tonbe la, gon blan ki te ladan li, li kouri soti, yo rale li. Mwen mwen fò nou gade ansanm kisa pou nou dwe fè paske pwoblèm matisan fè ke gen yon miltiplikasyon de vòl nan ti avyon sa yo e nou wè tou gen anpil aksidan anpil krash kap fèt sa fè twazyèm oubyen katriyèm avy twazyèm ti avyon ki tonbe e nou wè ke gen anpil moun ki soti aletranje ki ap antre lakay yo nan gran sid ki oblije pran ti avyon sa yo. E ta sanble pa ta gen pa gen gwo garanti de sekirite nan vòl ti avyon sa yo. Donk fòk leta santral, fòk gouvènman an fè rapid pou libere. Bon son sèl etranje ki te la ki blese daprè konsta nou fè, li lopital, li pa mouri, li lopital, men gen yon dam ki rele Mimine Merilien ki soti Kanada, soti Kanada ok, li soti Kanada, li te nan avyon li te pral nan sidès. Li mouri, men m pa konnen si l gen nasyonalite kanadyèn tou, men se yon ayisyèn li ye avan tou, ki viktim men ki soti Kanada. Beaucoup de reaction et de temwanyaj Ben wi, se vreman triste sa ki pase a paske ben chak jou peyi sa m ta kapab di se moun kap tonbe ladan li ou oblije ap poze tèt ou anpil kestyon. Nou pral kite w avèk deklarasyon Youri Latortue nan kad yon konferans ki fèt yè. Konferans kote ke li panche sou plizyè dosye. Konferans pou laprès sa Youri Latortue bay nan dat mèkredi 20 avril 2022 an. Kòdonatè jeneral Pati Ayiti an Aksyon an denonse dola 50 lan. Li di bank santral konn pran sou transfè dyaspora yo konn voye pou divès sitwayen an Ayiti sòti 2011 pou rive 2022. Li fè konnen Leta ayisyen te gen. anviwon 222 milyon dola ameriken nan men l, lajan sila te dwe envesti nan edikasyon ak konstriksyon plizyè lekòl men malerezman leta pa fè anyen. Epi yon lòt kote li fè konnen peyi a gen twòp kòb ki rantre ladan l pou Premye Minis Ariel Henry ap bay lapolis 16 machin ki pap kapab deplase antan nòmal pou kapab al kontre kare ak bandi yo. Ann tande Youri Latortue. Pati, Nou di yon bon ti mo pou chèf polis la ki kòmanse fè sèten efò, men ke nou remake gen anpil pwoblèm ki la toujou. Efò ke lapolis yo ap fè a nou te di l ebyen semèn dènyè, y ap dè efò ki pa p aji sou atmosfè global la piske nou wè yo pa atake dirèkteman gang yo. ke se swa 400 Mawozo, ke se swa Matisan, Lavil la, yo pa atake yo, ebyen se akote y ap atake yo. E pandansetan, yo menm yo gen tan pou y ap konsolide yo. Yo konsolide yo piske jodi a gen de kote pou w pase, fò w peye yo. Gen de biznis fò w peye yo. Donk, lè w elimine de, sa ka vin fè ke gen dis lòt ankò ki parèt. Donk jodi a, malgre efò k ap fèt o nivo de chèf polis la, nou kwè ke genyen anpil aksyon ki dwe fèt pou ke nou rezoud pwoblèm sa a. Aksyon ki dwe fèt yo, se ke ou pa ka nan sitiyasyon sa a pou yo pa degaje yon bidjè spesyal pou lapolis la. Gen yon travay ki fèt nan lapolis la kote yo eseye mete lòd pa rapò a polisye ki pa la. Men, malerezman sa ki te vize a, li pa rive. Ebyen, mwen kwè ke dwe gen yon bidjè espesyal pou lapolis la. Yon bidjè pou ekipman yo. E ekipman ke lapolis bezwen se pa de twa ti machin ke Etazini ou ta wè konn ap fè kado. Menm jan a sèten peyi nan zòn nan. ke nou wè Salvador ki gen de pwoblèm de sekirite, peyi a degaje yon bidjè spesyal pou yo achte pou la polis la pwoteje ebyen popilasyon an, mwen kwè ke jodi a si gon bidjè spesyal fòk lachte ekipman, yon bidjè spesyal pou frè pou polisye yo tou pwiske se yo ki nan lari a, hein, se yo kap afwonte, mwen kwè yo gen dwa a yon frè spesyal, e egalman pou la fòmasyon, paske jodi a polisye ke nou gen la fòk yo gen fòmasyon apwopriye pou yo atake gang yo. Mwen konnen ke chèf lapolis la deja gen de rekrutman kap fèt o nivo de polis yo pou yo ba yo fòmasyon an, men sa dire twòp tan e sa te dwe fèt deja. E pandan yap fè fòmasyon pou prepare de polisye pou fòme inite anti gang ki pou al kontrekare yo, fò fon on lòt fòmasyon de on rekrutman masif ki ka pèmèt ke yo ranplase polisye sa yo ki yo menm pwale nan inite spesyal yo. Paske aktyèlman, jan n te di l dènyè fwa, si o nivo teyorik yo di lapolis li gen 14 mil polisye, men o nivo pratik li pa depase 12 mil. E nòmalman, nou bezwen antre 2 a 3 polisye pa mil abitan olye ke nou genyen yonn, ki fè ke jodi a nou pa genyen egzakteman nonb de polisye ki pou ta genyen. Donk nan sans sa a. nou kwè o nivo sekirite a nou di l on mo pou DG gen sèt anpil polisye k ap fè efò men se nè k'un petit pati di travay piske fò nou atake pwoblèm lan an gwo e se poutèt sa nou mande bidjè spesyal la nou mande lè zekipman apwopriye se pa le moman pou y ap achte machin senp pou lapolis se le moman pou n gen blende pou n gen elikoptè pou gen jilè pa bal. pou gen bon konbat wout, bon kas pou ke lapolis la an eta pou ke li mete fen a kesyon ensekirite a. E jodi a mwen kwè ke fò yo rebay lapolis otonomi l. Gen yon dekrè an me 2020 ke, yon arete eskize ke Jovenel Moïse te pran ki te retire ebyen otorite ke lalwa bay chèf polis la pou l nobe direktè depatmantal pou l fè dè chanjman. Yo te konfye l plito a CSPN nan, e jodi a mwen kwè ke CSPN nan pa ni an odè de senktete pou ke li jwe wòl sa. Dayè, se pa wòl li nan dwa, CSPN nan gen yon wòl stratejik, men vin ba l yon wòl taktik pou l di mo nan kòmandan depatman, se pèmèt aske nèg vin fè politik anndan komisarya yo. Lè ke gen yon kòmandan depatman ke lapolis la ta jije ki te ka fè travay la, CSPN nan ka bloke l pou mete yon moun k ap fè politik e m panse ke jodi a non sèlman o nivo materyèl, o nivo frè yo bay polisye yo men o nivo legal gon w arete ki te ilegal ki te konfye on wòl a CSPN nan ke l pa t genyen jodi a mwen panse ke fò yo retire l pou ke eta majò lapolis la ka gen latitid pou ke l fè travay li e pèmèt non sèlman ke l fè travay li. Li fè deplase polisye ki dwe deplase, men l fè yon vèti dou, piske nou konnen gon kansè anndan lapolis la. Malerezman, yo pa anpil, men gen de polisye ki antre nan gang yo. Se pa la majorite, men il fo ke chèf polis la egalman fè vètik sou sa. Vwala an gwo de sijè ke nou te vle abòde jodi a. Fon kesyon FLU a, ke yo distribye dokiman yo pou nou, e la kesyon de la sekirite. Yo te vle pase yon moso. Pou enferye a senatè. Dokiman yo pou jounalis yo ki fè ke nou gen yon ti reta. Men nou gen tout dokiman yo ki la kounye a. Paske konferans de près sa spesyal nou toujou pale de sekirite. Men jodi a anvan nou pale de sekirite a nou pral pale de yon sijè ekstrèmman enpòtan. Se kesyon 1 dola 50 lan ke yo pran sou chak transfè nan kòb dyaspora frè n a sè n ki laba ap voye n. E kòb sa a ki la depi 2011 jiska jodi a, nou te fè on ankèt sou li pou ke nou konnen egzakteman sa kòb sa a fè. E piske nou pa ka jwenn tout detay yo, Nou ebyen ekri kou dè kont tou. Donk nou pral pale de fon FNE a e nan dezyèm pati a n ap pale de sekirite. Nou konnen an jeneral montan ki alwe 15 a 20 minit pou konferans lan e apre n a poze kesyon apwopriye. N ap kòmanse pale de jisteman fon. FNE a, ki te kòmanse an jen 2011, kote sou chak transfè, Labank Santral te pran 1 dola 50, e jiska 30 mas 2022, nou gen tout done yo sou fon sa a, e nou pral bay yo ane pa ane. N ap mande Felibob e distribye bay Pa e lèt la non. On kopi de de dokiman sa a a chak jounalis pou yo ka wè egzakteman sa m ap di yo. On kopi ki pwouve jisteman fon sa a ebyen konbyen kòb yo rantre ladan l. E pwoblèm nou genyen, mesye silans, pwoblèm nou genyen parapò a kòb sa a ki rantre piske gen anpil pwoblèm ladan l. Yo te reoryante kòb sa a pou l ale ebyen nan kesyon de konstriksyon lekòl, de konstriksyon lekòl avèk founiti de materyèl skolè, konstriksyon lekòl avèk founiti de materyèl skolè. Sètadi, premye 60 milyon dola ki t ale nan kesyon Sugo a, yo fin depanse nan Sugo. Dezyèm pati a. yo reoryante l vè la konstriksyon dè zekòl e materyèl skolè. E an 2018 nan Sena a nou te mande yon rapò sou kòb sa a, nou te jwenn rapò a ebyen ki te pwouve jisteman ke ebyen kòb yo t ap rasanble de 2016 a 2018 yo t ap al mete l nan konstriksyon 30 lekòl ke yo rantre nan fon sa. An 2017, lè yo mete direktè jeneral fon an, puiske lwa a te vin vote, yo di yo pral fè 30 lekòl. E 30 lekòl sa yo, se a kòb sa y ap fè l. E 30 lekòl sa yo ap fini an 2021. Sa nou remake kounye a, se ke nan 30 lekòl yo, se 27 sèlman ki te pase. devan komisyon cnmp e nan 27 ki te pase yo ke yo te admèt pou te fè yo se 3 lekòl sèlman ki fini gen 24 lekòl ki an konstriksyon alò ke lekòl yo te dwe fini an 2021 e kòb ki rantre de 2016 a nou jou. Jan m sot di l la a, se anviwon 160 milyon dola. Donk, piske nou wè gen anpil anomali, paske pou fè 30 lekòl, ki se lekòl primè, lekòl segondè, ebyen, ou p ap depanse tout kòb sa a. Donk, lè nou remake anomali ant kòb ki rantre, ant kòb ki rantre, Ekòb ke yo di pral fè lekòl. Paske sou fon aktyèlman rete senpleman nan brh 2 milyon 220 mil dola. Brh debloke 220 milyon dola pou FNE. Gon premye pati ki lap nan Supo, gon dezyèm pati aktyèlman ki ta sipoze la pou lekòl, men lekòl yo poko fini. Donk, etan done nou wè tout anomali, anomali ke Kou Siperyè Dèkont te konstate an 2015, anomali ke nou te konstate nan Sena an 2018, yo te mande rapò a, yo pa t fè l. Donk, nou ekri Mesye Robert Sen Pol, Konseye Sen Pol, ki prezidan, pou nou di l eta dlat sitiyasyon an. Nou voye dokiman yo ba li. Nou voye dokiman sa a, ki se yon dokiman, ebyen, nan Leta a, nan brh, kote ke yo di men konbyen kòb ke yo antre. Nou voye egalman dokiman FNU a ba li ki di men lekòl ki pral fèt e kòman se fètil ke tout kòb sa yo pase non sèlman lekòl yo poko fini men dezyèmman prè de 220 milyon dola deja debloke. Donk nou voye egalman dokiman yo bay Senatè Lambert. Menm si rete 10 senatè yo pa gen majorite fonksyone men mwen kwè ke se travay Sena a. Kèlkeswa nonm ke yo ye, yo ka fè kontwòl. Yo ka rele minis. Yo ka rele, ebyen, direktè jeneral pou ke yo verifye sa. Piske sa nou remake o nivo de dyaspora a, se ke moun yo, yo pran 1 dola 50 lan, se pa 1 dola 50 lan nan le fè ke yo bay li ki deranje yo, se ke yo konnen kòb sa a, li pral vin fè nèg pi rich nan peyi a. li pral vin nan pòch dirijan e kòm de fèt, e kòm de fèt, depi lè kòb sa a te kòmanse bay an 2011, yo te gen apreyansyon sou le kote legal, puiske lè sa a pat gen lwa, lè ke kòb sa a, yo vin vote lwa a, vin gen lòt apreyansyon puiske yo di kòb la pral nan koripsyon e jodi a nou wè ke nou paka jistifye kòb sa a apati de done ke nou resevwa. Ebyen nou wè ke se gwo pwoblèm e ke Cour des Comptes dwe al fouye pi fon ke nou puiske li ka gen aksè a tout dokiman FNE yo pou l wè kote kòb sa a pase puiske se yon kòb ki alwe egzakteman pou edikasyon. Pa bliye fon edikasyon an se pa 1 dola 50 an sèlman ki ladann li gen yon lòt kòb ladann tou ki yon 5 santim pa apèl. Chak ou fon apèl a letranje, gen 5 santim ki soti ki dwe ale nan edikasyon. Sa a, mwen pa ankete sou li. N ap pale la a de 1 dola 50 lan ki gen ladan 222 milyon ki rantre depi 2011. Donk nan sans sa a, nou ekri Konseye Sen Pol pou ke yo apwofondi ankèt la piske tout kòb sa an jeneral 220 milyon ke nou konnen ki ale nan FNT a plis sa ki nan bank santral la 2 milyon, bon nou ka di l la toujou, ebyen genyen eklèsisman ki pou fèt sou li, e nou kwè ke jodi a peyi sa a li gen twòp kòb k ap gaspiye ladan l pou ke lè ou rive nan gouvènans peyi a ebyen ou tande pa gen kòb, ou tande y ap mande kòb laba, ou tande y ap pou yo ranje yon pòt lekòl nan peyi a ebyen y ap mande w ong. Alò ke gon kòb ki aloue nan edikasyon, e sa son sèl pati ke li ye. Peyi sa a, li gen twòp kòb ki rantre ladan l tou, pou ke lè ou rive nan kesyon sekirite, paske Don nou pral pale de li, ebyen, gen ekipman ki pou achte, gen frè pou yo bay polisye yo, ebyen, ou wè jiska prezan, ebyen, se yon premye minis k ap bay nan moman sa a,